Kiyès ki fè sakrifis pou peyi d'Ayiti? Talè frè se sè. Ki Ayiti? Kiyès ki fè sakrifis pou Ayiti? Moun ki fè sakrifis pou Ayiti te kwè se li sèlman ki te mouri 7 jiyè? E pa li sèlman yo t asasinen anndan lakay li tandike l te chaje gwo sekirite lakay li. E pa li menm ansanm a madanm ni sèlman ki viktim. Non, non, non, non, non, frèz e sè m pa ka konprann. M ta renmen konnen kiyès ki fè sakrifis, kiyès ki sakrifye l pou le peyi. Dimitri Era? Lagè l sivil? Badio? Donk. Moun ki ap dirije aktyèlman yo la, se yo menm ki sakrifye vi yo pour le pays? Vwala, je vwa. M konprann kounye a. Se Ariel k ap travay, Andre Michel ap travay pour le pays. Se moun sa yo k sakrifye yo pour le pays. Ok, je konpran. Vwala. Andre Michel dènyeman ki t ap kraze, k t ap brize a. Li menm ki tap di fò yo koupe wout fè yo fout prezidan yon souflèt. Antanke yon avoka swadizan, di nenpòt moun pou l fout yon prezidan yon souflèt. Demokrasi a ki mande sa. Popilasyon gen dwa soti koupe wout. Se moun sa yo k sakrifye yo pou le peyi. Ariel ki patisipe nan touye prezidan ki te nan pale ansanm avèk Badio ki refize al reponn kesyon lajistis se moun sa yo ki sakrifye yo pou le peyi se moun sa yo ki toujou kontinye ap sakrifye yo pou le peyi a bon hey si se konsa nou mele. Ahh ok m konprann tout bagay Ahh se li t skitel ki sakrifyel pou le peyi Ou genlè bliye se ou k te vin la a ki te di konsa son nèg jovenel te revoke pou koripsyon ki leve pastè Ferre. Epi ki jounen jodi a li nan gouvènman, li se minis an dedan gouvènman Ariel la. E ou k te vini k te di l wi. Apre sa ou menm ankò w al chèche l pou blanchi l wi. Ou ka bliye pati sa. Se moun sa yo ki fè sakrifis pou peyi a. Non esplike m m pa konprann. Donk se madam Bozil ki t ap mache di l grangou l grangou. 2 emisè soti nan peyi Lèzetazini vini pa bor isit pou rezoud pwoblèm kriz paske nou paka met tèt nou ansanm epi moun sa yo sakrifye yo pou le peyi. Lè yo rive devan blan kap di grangou epi ou menm ou vin la ou di nou konsa wi ou pat panse si madam Bozil te ka fè aksyon sa mezanmi son bon aksyon madanm nan poze nou grangou nou grangou vre sa vle di se emisè yo ki tap mete diri ansanm avèk poul nan malèt pou vin distribye ba nou pa bor isit. Donk se moun sa yo ki sakrifye yo pou le peyi. Nou esplike m, m pa ka konprann. Donk jounen jodi a, ou genyen yon minis ki enplike nan kidnapin jiska prezan ki pa janm bay eksplikasyon, epi se moun sa yo ki fè sakrifis pou le peyi. Nan jou pase yo, ebyen, jan te gen batay pou dosye dola k ap desann, jounen jodi a li stab a 110 goud, se moun sa yo k ap sakrifye yo pou le peyi. E touye Jovenel, pase jounen jodi a wè tout moun se akò y ap chèche, donk se moun sa yo ki sakrifye yo pou le peyi. J konpran. Vwala. Non? Jounen jodi a, jiska prezan, moun ap pran bal, Moun ap mouri pasi pala, gang ap fann tèt moun nan Matisan, chèf polis kanpe l ap di w Gonayiv pa Matisan, se moun sa yo ki sakrifye yo pou le peyi. Lè yo fin touye moun nan move kondisyon, epi ou tande gouvènman kanpe sou twitè l di w je deplore, je condamne. Se moun sa yo ki sakrifye yo pou le peyi. Se moun sa yo kap travay avèk tout fòs yo, tout enèji yo pou le peyi. De talè, de ki peyi ou vle pale menm? Paske mwen m ta renmen konnen de ki peyi wap pale. Sanble Ayiti m ladan l map viv aktyèlman la, genlè se pa ladan wap viv. Frères et sœurs bien-aimés, nou mele. Se moun sa yo ki sakrifye yo pou le peyi. Se byen. Pat pwoblèm. Men, kite m poze yon ti kesyon. Pandan 30 lane nou fè, nan blanchi vakabon. nan politik nan peyi Dayiti. Jounen jodi a si m ta di nou o mwen fon rezime de karyè sa, ki sa n ap di? Ki kote peyi a ye aktyèlman la? Paske dat dyaspora ap tande nou, ki sa k chanje nan peyi Dayiti? Ki sa ki chanje nan peyi Dayiti? Jounen jodi a, ki sa, ki es ki pwoblèm nan la? Frè se sè byen eme tande byen se pa jounalis sou rezo sosyal yo non ki te kanpe k te di Jovenel Moïse non l site 60 fwa nan rapò petro karibe e nan radyo l te soti wi ede m konprann enfòmasyon ki te fè konnen Jovenel te fè masak nan katye popilè yo se nan radyo l te bay wi. Se menm nou menm nan wi, menm jenerasyon yo wi, menm politisyon konn ap rele klin yo a, e menm yo menm nan wi k te fè deklarasyon an. E jiskaprezan, kòm etan done, jounen jodi a ou di nou, yo fè sakrifis pou le peyi, yo ap batay pou le peyi. Jounen jodi a moun Jovenel te voye pou t al touye moun nan katye popilè jiskaprezan yo poko mete yo anba kòd non. Ou genlè bliye pati sa. Non, nou poko ka fini la. Se menm moun nan radyo sa yo ki te di konsa se Jovenel Moïse wi ki touye Antoinette Duclaire ansanm avèk Diego Charles. Se li menm ki te voye al vide bal sou moun nan Dèlma 32. Epi se apre asasina a, nou pral konnen klè, ebyen Netty se moun ki te konnen trè byen yo pral asasine prezidan Jovenel Moïse, li pa t aksepte, li pa t dakò ansanm avèk mesye yo, paske l di, mesye si n al touye prezidan, Ebyen, bagay la pap bon pou nou pase nou nan peyi demokrasi an 21 yèm syèk nou pa ka panse pou nap tou yon prezidan. Nou kapab jwenn yon lòt mwayen pou n desann li pou n pran pouvwa. Ebyen, akoz de sa li pat aksepte antre nan krim ansanm avèk mesye yo, sa yo fè? Nan menm jou sa a, yo voye vide bal sou li paske yo konnen l gon relasyon zanmitay ansanm avèk Claude Joseph. Ebyen, to ou ta pawòl la ka rive, plan ka devye. Donk jounen jodi a se koalisyon asasen sa yo ki nan tèt peyi a, se yo menm kap renye donk se sakrifis sa yo fè pou le peyi. Se yo menm jiska prezan kap sakrifye yo pou le byen etre di peyi. A la traka pou lave kayte. Men bon m zon bagay tou. Le asasen yo fin graze peyi. Moun ki konn ap vide lwil nan tèt mòn ki konn ap touye popilasyon yo. E pa nou menm nou konn vin blanchi yo. Moun ki fin patisipe nan kidnapin dcpj genyen prèv tanjib nan men lap jwenn kouto e viktim nan tap defann tèt li nan machin nenel kasi se pa nou menm non ki te vin klin ni se radyo ki toujou fèl atò dyaspora genyen plis pase 30 lane depi lap tande nou se toujou menm diskou yo. Non, jounen jodi a, di m kiyès ki konn ap fè resiklaj? Eske se nou menm ki konn ap fè resiklaj? Non. Dyaspora a, ebyen jounen jodi a, li deside chanje lavi l paske depi 30 lane sa, pa janm gen anyen ki denonse. Imajine w nou nan yon peyi antanke jounalis, Kontra ap siyen pasi pala, nèg ap vòlè nan leta, pa janm gen yon ki kanpe ki pou di, mesye gen tèl lajan ki fè chimen kwochi, fò n bay eksplikasyon. Nou tout met tèt nou ansanm. E, donk, youn nan pwoblèm nou genyen tou, pa bliye nan jou pase, moun ki gen radyo nan peyi Dayiti, lè yon asasen fin fon vye krim, pandan yon prezidan te sou pouvwa, ebyen pou l reenkane, Ebyen, se yo menm ki genyen data, se yo menm ki gen videyo, imedyatman li vin kote yo, li di ebyen, kenbe sa nan men w, mon anvlòp jòn, ebyen, pou sa pa pale, ede m pou m wè kòman m te kapab reprezante tèt mwen. Se nou menm medya tradisyonèl ki konn al chèche lalwa, ki konn achte vinèg, ki konn al chèche fèy e masketi, ki konn chèche ti bonm, ki konn chèche dlo tifidefwa poun fè twalèt politisyen poun refè yo tifi poun mete yo sou moun se pa nou menm ki konn fè resiklaj se pa nou se pa nou menm ki konn fè e frè se sè byen eme reyalite a telman klè devan zye nou raple nou ki deklarasyon ebyen jounalis Valery Numa te fè nan jou pase yo Li di w konsa, zafè envite di jou la, li fon kanpe sou emisyon sa, paske se toujou menm politisyen chen yo, menm moun ki tap kraze peyi yo, se tanzantan yo ap reparèt, reparèt, reparèt, a chak fwa gen kriz, ou tande yo ap refofile, refofile kò yo, wi, m bon, men pozisyon m, men sak fè tèl bagay, men sak fè tèl bagay, poutan se yo menm ki tap fè betiz nan peyi a. Men apre chak betiz yo fin fè, yo toujou jwenn klan jounalis kenbe yo, klin yo, remete yo sou moun ankò. Donk, ede m konprann. Non, ede m konprann. Kiyès ki konn fè manti sou moun? Kote ki gen otorite. Ou byen di. Kote ki gen otorite moun ki onèt. Men nan peyi Dayiti, nou pa gen otorite. Nou pa gen otorite. Nou pa bezwen bay tèt nou manti. Jounen jodi a, pa vin fè wont sèvi kòlè. Wi, mesye yo ap travay. Travay pande yo fin touye prezidan. Se sak rele sakrifis la. Se sak rele sakrifis pou le peyi. Eske w pa konprann? Tout bagay klè devan je nou. Pase se tout ki met tèt yo ansanm. Sekirite prezid. Tout nèt mete tèt yo ansanm, yo manje prezidan. Donk sa se sakrifis yo fè pour Ayiti. Donk, la plipa jounalis nan peyi d'Ayiti, Yo preske nan menm tranch laj ansanm avèk politisyen. Se blanchi yo blanchi politisyen. Nan peyi Dayiti, lè yon nèg gen pwoblèm ansanm avèk lajistis li fin fè betiz li, li debake nan yon radyo, ebyen gen yon jounalis ki bèdè poze l kesyon, li esplike bagay la jan l. Ou wè l pou li a tandi ke l fin fè tout betiz li an nan raje a epi jounalis la di l ale pa peche ankò. Se pa nou menm ki fè vakabon sa yo nan peyi. Se pa nou menm ki detui klas politik la. Men jounen jodi a fòk ke nou admèt ke alsiyis nou fini. Grès nou fini. Donk, jounen jodi a, se santi n santi jèn k ap evolye nan sosyete a, nou tèlman rasis, nou panse nou te sèl mèt e senyè, bagay la ap rete jan li a pou tout tan gen tan, kè nou sote paske n pa panse si bagay la, si vag la t ap rive sou nou konsa. Pandan 35 an, se avanyè n vini, se pa nou k kraze peyi a nan eta l ye la. Se pa nou menm ki mete enstitisyon jidisyè a ajenou. Se pa nou menm ki kreye ensekirite nan peyi a. Men se nou k responsab. Se nou k pi gran. Donk jounen jodi a nou antanke jèn, nou k ap batay, e sa k fè m ap toujou ankouraje jèn ki nan peyi a rantre nan politik. Paske meyè fason pou kapab kraze, devye yon sistèm ebyen eh se angaje pou nou angaje nou. Paske ou kapab wè jan yo ap banalize nou. Hein, jounalis de telefòn, moun sa yo pa jounalis. M dakò pa gen pwoblèm, paske pou nou te jounalis, Fòk ke travay nap fè depi 1900 jamè, clean vakabon, fè djòb vayakou, blanchi politisyen kap fè vye zak malonnèt nan peyi a, kap vòlè se menm sa pou nou te genyen. M kapab konprann sa. Donk, ou byen di, nan peyi ki gen otorite, men nan peyi dayiti, nou pa gen otorite. Paske si n te gen otorite, jounen jodi a, Nèg sa yo ki fin kreye gang nan peyi a, w ap gade w ap wè Izo, w ap wè Ti Lapli, w ap wè Lanmò 100 jou, w ap wè Babekyou gen plis pouvwa pase yo, se paske nou pa gen reprezantan. Jounen jodi a, yon nèg ki patisipe nan touye prezidan, imedyatman non l te site yon dirijan ki onèt, li t ap deja mete l disponib pou lajistis, paske li pa vle yo sal imaj li, li t ap prezante pou l di sa l konnen, li t ap batay, li t ap pran avoka. pou ede l soti nan enpas sa. Yon nèg ki minis jistis alepòk non l site nan kidnapin li t ap mete l disponib. Yon nèg ki fè kadejak sou fanm pa ta ka sekretè jeneral palè. Yon nèg ki patisipe nan dowòg deja ebyen li pa t ap ka ministre de la jistis kote ki gen otorite. Ou byen di. kote moun pran responsabilite yo. E fò m di w tou, kote jounalis pran responsabilite yo tou, paske nan peyi serye kote dyaspora yo ap viv la, paske si l pa t serye, si l pa t nòmal, yo pa t ap janm kite peyi yo pou pa bon pou yo al rete la. Ebyen, nan peyi serye, Jounalis pa blanchi politisyen kowonpi. Se denonse yo denonse sa paske yo gen yon popilasyon pou yo enfòme. Donk, jounalis pa blanchi kriminèl kidnapè. Yo pa blanchi nèg kap vòlè lajan nan leta. Yo pa desann ba nan nivo sa. Yo pa jounalis anvlòp. Yo batay, yo fè travay, yo gen pou yo fè. Donk, jounalis nan peyi Dayiti, kòm ou te ka konprann, nou la depi 30, 40 an, pou yon prezidan asasine, epi se New York Times, se CNN, se Miami Herald, se yo menm k ap soti de atik piman bouk, k ap denonse, k ap di men kiyès ki nan dwòg nan peyi a, men kiyès ki patisipe nan touye prezidan. Bon nou menm kisa nou la pou nou fè, ki popilasyon nap enfòme la? Non esplike m pandan 30 lane sa? Non se pou nou banm esplikasyon. Donk nan peyi serye kote dyaspora ap viv, lè ke yo tande gon dirijan, non l site non vye koze louch, rapidman dirijan gen tan mete l disponib pou lajistis, li gen tan prè pou l ekskize l. Men nan peyi Dayiti, lè gon nèg non l site nan vye bagay, ebyen sa l fè, l son pati politik li pran k li kouvri l, fè konferans de près apresa l al jwenn jounalis pou k klin li. Tadi ke l konnen l ap fè krim nan, kòm se kont yon gouvèneman li t ap batay, li t ap destabilize peyi a, apre sa lè l fin fè tout betiz li yo, li pral retounen nan menm radyo sa ankò pou l di politik la dinamik. Nèspa? Vwala. Nan peyi serye, ebyen, sa ki rele sekrè deta, Lè gon enfòmasyon, gade non ki ka choke la repiblik, lè yon jounalis genyen se pa chantaj li fè ansanm avèl, se pa rele l rele di banm anvlòp poum pa pale, men se gouvènman ki gentan degajel rapid mete FBI deyò, kreye yon mwayen pou yo kidnape jounalis sa, pou yo mete l on kote pandan 72 èdtan oubyen 48 èdtan, rapidman pou gouvènman gen tan bay yon konferans de près, dekwa lè jounalis la li menm pral soti atik la pou moun pa tèlman fokis sou sa, tèlman yo pa kache enfòmasyon, depi yo jwenn li yo ap lage l. Depi yo jwenn li, yo ap lage l epi yo ap denonse. Si bagay la ka choke peyi a, ebyen w ap wè, yo fon jan pou jounalis la pa gen tan soti atik la. E yo pa ka fè jounalis la mal, yo pa ka touye l. Men nan peyi Dayiti, ou gen lè bliye si se ou k te vin la ou te di nou. Dosye asasina Jovenel la, dokiman te nan men ou. Si prezidan jwenn jistis ebyen la repiblik ap tou kraze nou pap manje ankò. Bagay la konplike wi. Franchman m poko konprann. E youn nan pwoblèm nou gen ansanm avèk jounalis sou rezo sosyal ki kanpe dè telefòn se konsa nou rele yo, se dosye data. Ase jounen jodi a M pa kache di nou frèzesè byeneme mwen menm kap pale ansanm avè nou la, m gen plis pase 50 bakòp data. Pase tout sa politisyen nan peyi dayiti te di avan, yo tap kraze, yo tap brize, apresaw wè se yo menm kap chache dyalòg, jounen jodi yo ap vin pran tèt yo pase pou ti bondye, m pap pranl nan men yo. Paske politik pa fèt konsa, jan mwen menm mwen m wè politik nan lòt peyi, sa nap fè nan peyi dayiti a, sa pa rele politik. De menm tou gon seri jounalis ki te konn fè yon seri de deklarasyon lè Jovenel te la epi kou yo fin asasine Jovenel ou wè ou pa ka konprann sa yo ap fè a. Donk se dosye data nou gen pwoblèm ansanm avè l. Se pa dènyeman André Michel t ap di w konsa kominote entènasyonal nou kapab dirije peyi nou, nou kapab dis, nou kapab dat, nou kapab frape, nou kapab devlope tèt nou, kite peyi, repran Jovenel al ansanm avè l, li pa ka rete nan tèt peyi a. Emil pral di w ankò, si se te pou nou Ariel pa t ap premye minis, se kominote entènasyonal la ki mete l, men oparavan li menm ankò l t ap joure kominote entènasyonal sa. Li menm li te fin kanpe l di w l ap fout prezidan souflèt, yo ap vilbren Guillaume Sam prezidan, ebyen li menm li te di popilasyon an soti fout prezidan souflèt, koupe wout apre sa l vini l di w politik dinamik, sa vle di se moun sa yo pou n ap pran, pou n ap fè dyaspora tande, pandan 35 an. gen gen 40 an ki pa ka antre nan peyi ya, pandan 35 an sa a, n ap pale, l ap tande nou, nou pa janm mete chale o mwen pou yo gen akse pou yo vin vote nan peyi ya, pou yo gen akse pou yo senate, pou yo depite, pou yo nepot gwo chef an de dan peyi ya, malgre yo kite peyi yo al redi nan peyi blan, Ebyen, lè yo rive nan moman retrèt yo pa ka desann vin lakay pou yo vin rale yon souf, pou yo vin jwi ti granmoun yo. Yo blije rete lotbo a pou ke fredi ap fini ansanm ak yo. Donk, jounen jodi a, malgre yo ap touche dola 50, nou, gwo jounalis nan peyi a, nou pa ka mennen yon ankèt pou nou di sa kap pase nan dosye dola 50 lan, ki kote l fè? Epi pou yo kontinye tande nou? Kontinye tande yo. Non, jiska prezan m poko janm konprann. Paske yon politisyen ki te don betiz avan, m ap toujou rale data pou ou, lè w vin fon lòt deklarasyon m kole l pou m di, kès ki se pase? M pa ka konprann ki batay w ap mennen an. Ou son chen! Pase se kote dlo a koule pi fre se la w kondi nanm ou. Donk jan de moun sa yo nou pa ka pran yo nan peyi ya, jan de tanbou de mounda sa yo nou pa ka pran yo nan peyi ya, de menm tou gen de jounalis de mounda tou nou pa ka pran yo nan peyi ya. Donk fòk ke nou konprann jounen jodi ya le mond ap evolye, fòk nou menm nou retire tèt nou tou nan nivo akayik la. Pandan 35 lane. Mezanmi nou fin voye Duvalier ale 35 lane nap vire an won se toujou menm nou menm nan menm nou menm nan menm nou menm nan jounen jodia sa vle di se jèn sou rezo sosyal ki ba nou pwoblèm ebyen baz nou pat bon sak pase ki fè nou sekwe konsa ki fè nannan nou ebranle konsa je konpran ryenm jiska prezan m poko konprann toujou. Ou byen di wi, ou byen di, m dakò ansanm avèw, kote yo respekte dwa moun. Kote ki gen peyi Men Apa w pa site Ayiti nan lis la Apa w pa site Ayiti nan lis la Pou jan w di m gen moun k ap fè sakrifis Pou se peyi Apa w pa site Ayiti nan lis la Ala traka papa Ou byen di Nan lòt peyi kote yo asasine yon moun Ebyen m pa kache di w gen gwo ankèt kap fèt pou konnen kiyès ki asasine. Ou pap jwenn jounalis kap vin di w moun ki te patisipe nan touye prezidan, ebyen moun sa yo sakrifye yo pou le peyi yo ap travay aktyèlman la. Non, ou pap jwenn jounalis ki vin di w lè yo fin asasine yon sitwayen, ebyen anndan lakay li, si l jwenn jistis, la repiblik ap kraze. Ou pap jwenn sa Ahh ou byen di Nan peyi ki rele peyi Nan peyi kote yap fè peyi Kote ki gen la demokrasi Kote ke yo touye yon moun kelke swa nivo Kelke swa kantite lajan ou te genyen Ebyen la jistis ap rele ou pou poze ou kesyon E ou pap ka fè moun anyen Lè ou fin fè krim nan Donk se batay wap batay pou kouvri pou kache tout prèv Men nan peyi Dayiti, nèg fin patisipe nan touye prezidan, yo ap mache tcha tcha nan la repiblik, yo gen premye minis k ap sekirize yo. Ou gon premye minis ki pral di w ankò mèsenè yo se son dè inosan, nèspa? Donk, jan yo ap fè sakrifis pou peyi sa, m wè w pa mete Ayiti nan lis la, kèskispas? Frèzesè byeneme, Sa konn rive w pafwa, pandan ke ou chita nan salon lakay ou, epi w ap tande yon ti mizik, yon ti mizik slow, yon chansonèt franse, yon bon ti Céline Dion, yon bon ti Rutshelle, yon Bedjine, yon bon ti mizik men klasik. Bon bede bem bam bede dem bam pandje pandje pandje pandje ou yon rabòday antre sou ou santi ou deranje konplètman enben frèse sè byeneme se konsa medya tradisyonèl la deranje tou pase nan sa yo te kote yo te a gwen ki moun ki vini ki vin fon deklarasyon m kapab konpran nou paske diskou a diferan li konplètman diferan. Rezo sosyal yo ansanm avèk radyo se 2 bagay diferan. Diskou yo konplètman diferan mwen konprann sa. Se deranje nou deranje yo men. Gon fason w tap antande mizik sa. Gon fason bagay la tap mache nan san w. Ebyen. Mizik ki deyò a ka fè nenpòt 30 minit ap jwe, sa pa janm deranje w. Donk, si moun sa yo te gen tout lane sa a nan medya, men sa ki pase ki fè yon ti vag rezo sosyal gen tan ap fè tout pale anpil sa yo, ou kon jan w ap banalize, sa k pase? Humm, ou konn sa k bèl nan peyi a? Nan jou pase yo, chen mouri nan peyi Dayiti. Avan asasina Jovenel. Chen mouri nan peyi d'Haiti, tout jounalis ap twite. Je kondane, je deplore. Je kondane, je kondane, je kondane. Chen mouri nan peyi a. Jovenel mouri, banm. Humm, humm, humm, humm, humm. Ou pa tande youn fè twit, je kondane. Je deplore. Ou pa janm tande bagay konsa. Sa politisyen yo ap fè anba, ou pa ka dim se e moun sa yo kap sakrifye yo pou le peyi. Aprè plis pase 35 an nap make pa sou plas, nap fè bak, nou pa moun, nap demounize, epi se moun sa yo kap fè sakrifis pou le peyi. Ebyen si yo ap fè sakrifis mezanmi Jovenel menm sa l tap fè? E li k te pwoblèm nan jounen jodi a? Di m byen! Eske pèp la gen kouran 24 sou 24 kòm moun sa yo se yo menm kap sakrifye yo pou peyi a? Jounen jodi a, eske Matisan debloke? Eske moun ka pase antre nan Sidès pa Fonvèrèt alèz ak baz 400 Mawozo? Eske moun ki te kite kay yo Matisan retounen? Eske moun ki te kite kay yo nan Dèlma retounen? Baz k ap bay pwoblèm, gang, moun ap mouri, kidnapin, eske pwoblèm sa yo rezoud? Kòm moun sa yo se yo menm k ap sakrifye yo, k ap bay enèji yo pou le peyi. kap batay depi 35 ans pour le pays eske pa gen problème sa yo ankò eske se moun sa yo kap sakrifye yo pou le pays aktyèlman la puiske jovenel fin asasine dola ameriken an toujou rete avèk 110 goud donk se moun sa yo kap sakrifye yo pou le pays galon gaz tèt nèg Ouvriye nan faktori ap touche yon bouda monnen ki pa ka itil yo yon mèd nan lavi yo, tout bagay chè, donk se moun sa yo aktyèlman la k ap batay pou le peyi, k ap sakrifye yo pou le peyi. M pap aksepte bagay konsa nan mwen. M konnen w kapab, m konnen w ka batay, mete grenn nan mouda w pou fout koresponn avèk vakabon nan peyi a. Paske jounen jodi a, nou lè jèn, nou pa k ap leve kite peyi a. Yo pa kap fòme nou sèlman pou n kite peyi a, yo pa ka fè nou konprann pou nou moun se peyi a pou n kite. Tandike yo menm yo ap byen pase. Jounen jodi a, nou lè jèn nan peyi Dayiti, nou pa kap fè tchoul, nou pa ka kapòt sèlman. Nou lè jèn nan peyi a, nou pa kapab sèlman chita la pou n ap siye soulye yo, nou pa ka chany toutan. Nou pa ka mezanmi, pa janm bwose dan, nou pa ka tchoul yo tout tan, se nou k sèvant, se nou k ranmase kaka chen, se nou k chofè yo. Jounen jodi a, fò motive jèn yo, pou yo kontinye batay, pou yo antre nan politik nan peyi a, si ko deside ede peyi a pou tout bon. Pase politisyen pouri sa yo, Fòk nou fon jan pou n mete yo nan mouda bannann pou n jete yo. Pase 35 an yo genyen depi yo ap batay, di m ki sa yo fè? Ki pa avan nou fè? Donk, pa di m se moun sa yo mezanmi k ap sakrifye pou le peyi. Men an n klè, si Jovenel... te rele youn nan jounalis sa nou rele jounalis dè telefòn ou byen m pa konn non nou ka ba li a te di l men 4 moun k ap kraze peyi a la repiblik delivre deja o la repiblik delivre e jounen jodi a bagay yo klè devan je nou Jiska prezan sak fè dosye asasina Jovenel Moïse a bay pwoblèm toujou nan peyi Dayiti. Dosye asasina Jovenel toujou pale. Se jèn sou rezo sosyal yo ki kenbe l. Moun ki gen 35 an nan radyo k ap batay pou la demokrasi, yo pa pale de koze konsa. Donk, se ou menm ankò wi k te vini nan radyo w te di n konsa, mesye an n debloke peyi a. Peyi a friz ann debloke l, ann kòmanse fè bal ann fè dis ann fè dat. Ann debloke peyi a pandan yon prezidan asasine nou youn poko ka jwenn eksplikasyon de asasina. Ebyen se nòmal pou di gen de moun se sèl yo menm ki gen enfòmasyon an pèsòn pa releye l. Pa gen pwoblèm. Paske, fò m di ou, tout moun ki fè pati de medya tradisyonèl la, se bèt ake yo ye, yo pa ka janbe dife. Bèt ake pa janbe dife. E ou menm ankò ta pral konfime l pou di gen de enfòmasyon nan dosye asasina Jovenel Moïse, si yo pran lari, la repiblik ap kraze, nou p ap ka manje ankò. Nou p ap ka manje ankò. Donk, di m byen, se sakrifis ou fè pou peyi a pou l delivre? Moun ki la yo se sakrifye yo yo kontinye ap sakrifye yo pou le peyi tandi ke ensekirite nan mouda nou, moun pa ka manje, pa gen wout, pa gen dlo, pa gen elektrisite, ti moun pa ka al lekòl. Moun ki sakrifye yo pou peyi se moun ki tap vide lwil nan wout yo. Moun ki sakrifye yo pou peyi a, se moun ki t ap lanse operasyon chire inifòm, moun ki sakrifye yo pou peyi a, se moun ki te monte Fantom 509 pou ap kidnape moun, boule, kraze tout la sent jounen. Se nòmal pou yo pa rele, paske ti bèt a ke pa janbe dife. E gen de enfòmasyon jèn sou rezo sosyal yo, jounalis yo bay. Ebyen, se pa konnen nou pa konnen l, men nou pa p pale paske nou pa vle deranje sistèm nan. M kapab konprann paske nou viktim de li tou. M kapab konprann sa. Jovenel Moïse te tèlman sou men l, a la dènyè minit, gade sa l fè. Li oblije monte sou rezo sosyal yo tanzantan ap fè live pou denonse. Paske menm sa w kòmanse di nou jounen jodi a, se konsa wi jounalis nan medya tradisyonèl la t ap detui karaktè Jovenel jiskaske yo al asasine l 7 jiyè lakay li. Se menm bagay la wi. Se menm bagay la, se konsa. Se manti l ap bay, li p ap met kouran vre, li p ap fè anyen, prezidan vòlè, li enpopilè jiskaske nou touye l. jiskaske ebyen yo touye l ebyen jounen jodi a se menm moun ki patisipe nan asasina ki refize al prezante devan lajistis pase si w pat patisipe w tap prezante devan jistis ou pa deside prezante donk ou sispèk pi rèd nan touye prezidan donk kounya la moun sa yo ki fè sakrifis touye jovenel Humm alon lavi sa papa donk jovenel kanpe li pran responsabilitel poul denonse paskel konnen si se nan radio lale li pale sa w tande a nou ka koupe live la paske gen de deklarasyon kap fet boss ka deranje gen de deklarasyon kap fet nou pap jwenn sponsor donk jounen jodi a pa gen problem non lò fè nou konnen ke djaspora Pa tande moun sa yo paske chak lò tande yo 3 400 dola yo ap chèche vyouz. Eeeeh genlè an reta wi nan teknoloji a ou an reta cheri ou an reta bay deyò 2 tap ou an reta Nan jou pase yo èske ou raple ou konn fè plis pase 30 a 45 minit ap woule spot moun ap pot spot vini nan radyo a ap woule. Men jounen jodi a, lè m poste yon videyo, chanèl mwen monetize, toujou gen spot ki woule. Bagay yo pa fèt menm jan paske yo vin pase nan stad nimerik. Donk, spot ki pase sou videyo a, fò m di ou klè, m pa gen rapò ansanm avèk okenn mèt biznis sa yo non. Okenn moun k ap fè pwomosyon pou antrepriz yo non. M pa gen relasyon ansanm ak yo non. Se otomatik li la. M pa gen rapò ansanm ak yo non. E si moun sa yo, yo fon betiz nan la sosyete, e byen, yo ap toujou pale de, yo ap toujou denonse yo, di yo sa yo ap fè yo. Donk, ou pa wè malgre mèt Facebook, platfòm ni se li kreye l, kwak sa, la jistis ka rele l poze l kesyon. Donk, mesye yo an reta konplètman. 1986 pa 2022, mezanmi. Li pa 2022. Donk, nou kapab wè nan peyi a, frè zè sè byeneme, nèg ki la nan politik, nèg ki ke, nèg ki fè pati de sektè prive, yo ap toujou vle pou nou lè jèn kontinye boule kawotchou. Nou lè jèn pou chak jou nou nan manifestasyon pou nap plenyen nou grangou yo pap janm vle nou anyen nan peyi a. Ekzanp lan klè devan je nou. Yo ap toujou vle pou nou toujou ap rele yo bondye, mache nan radyo wè sa m di w la, tcheke djòb pou yo ap plumen nou ni devan ni dèyè. Donk, jounen jodi a frèz e sè byeneme, ou ta pi kontan wè m sou gran ri wè sa m di w la, donk pou nèg ap peze bounda m wè sa m di w la pou m al bay yon nwit. Anpil nan nèg ki fè pati de medya, anpil nèg ki kenbe peyi a an otaj, yo ta plis renmen jèn nan pa janm fè efò lè l monte sou rezo sosyal yo pou l pa pale. de koze peyi l pou l pa denonse zak malonèt k ap fèt andedan peyi a, lè l vini se gigit li pou l ap lonje pou l ap di men ki longè bagay m genyen. Lè medam yo monte se tete yo pou yo ap montre, se bounda yo pou yo ap montre, se toutouni pou yo ap vin danse sou rezo sosyal yo, se sa yo t ap renmen wè. Anpil nan yo frèz e sè byeneme ta toujou wè nou ret la nap pale de izo ti lapli babekyou nou pa janm eseye atake vrè pwoblèm nan nou pa janm batay pou n retire tèt nou nan labirent sa nou pa janm batay pou n defye ebyen bann politisyen kowonpi sa yo nou pa janm batay pou n retire tèt nou nan labirent anba men politisyen raketè sa yo bann esklav volontè sa yo Bann boukliye sistèm sa yo, yo pap janm aksepte. Donk jounen jodi a, di m kiyès ki vin la, ki preche jèn nan, fò l fè efò nan lavi l. Li pa la sèlman pou l ret ak moun, li pa k ap etidye pou l al ret ak moun. Li pa k ap etidye pou l al fè tchoul. Menm jan nèg yo depi 1900 jamè, ebyen yo ap manje lajan nan peyi a, yo ap fè kòripsyon. yo gen makèt, yo genyen mezon machin, yo gen gwo otèl, yo gen yon pakèt bagay nan peyi a, nou menm tou nou kapab pwosede l. Se travay pou nou travay. Donk, defwa m kapab konprann lè mesye yo di m, ti bèt a ke pa janbe dife, gen de enfòmasyon se sèl nou k genyen l, lòt medya pa releye l. Se nòmal paske si ke yo releye l, ebyen bò sa ap rele yo poze yo kesyon. Gen de enfòmasyon yo pap ka bay vre la repiblik ap kraze yo ap pase mal paske lè yo fin pale nan radyo a ebyen nou tèlman salòp nan peyi a nou tèlman san koutcha ebyen lè w tande nou fin fè kèk deklarasyon se nan otèl yo pou n al monte pou n al dòmi Nèg kap kraze peyi, 4 gwo towo kap kraze peyi, imedyatman nou soti nan emisyon, se lakay yo pou n al manje, se la k gon bon chanm otèl pou n ap dòmi, donk nou pa ka koupe èd nou ankò. Donk an se sans, nou pap fè peyi, nou pap enstwi jèn nan, ebyen lè ke li fin aprann yon bagay fò l batay pou ke l kreye pwòp antrepriz li. Jounen jodi a frè e sè byeneme ann klè ansanm ak tèt nou. Ki gran jounalis nan peyi dayiti? Ki gran politisyen nan peyi dayiti ki gen yon otèl serye? Ki fè pati de tout lòt gwo otèl serye gen nan peyi a tankou El Rancho, tankou Marriott? ak divès lòt ankò. Kiyès ki gon gwo otèl serye nan peyi a? Kiyès ki gon bon restoran serye nan peyi a? Nou esplike m, ki ti nèg tèt grenn ki genyen l? Ki ti nèg tèt grenn ki gen yon makèt serye nan peyi a? Sa vle di nou fè vi nou pou n ap fè tchoul? Nou fè vi nou mezanmi pou yo ap pote ban nou selman, si ke nou site non asasen ki patisipe nan touye prezidan, la repiblik ap kraze paske se yo k achte bwòs dan, se yo menm k achte papye ijenik, se yo ki fè tout bagay pou nou. Epi jounen jodi a, nèg ki nan, nèg ki sou pouvwa aktyèlman la, yo sakrifye yo, yo ap batay pou le peyi. Yes yap batay pou le peyi paske yo touye jovenel mwen menm lem di nou yon pep ki pa konn istwa l kondane pou l reviv li ayiti se la repiblik de koken sel vole kap rete nou dwe panse se blag. Ki vivra vera, ki moura kakara. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondje, paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun, non pa m se Fouco e n ap kwaze nan lòt videyo. Orevwa a la pwochèn, bizou bizou.